Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Gen yon deklarasyon ki te fèt byen lontan de la part de Jimmy Cherizier men ki fè yon veritable rebondisman pa sa n ta kapab rele yon reyaksyon de la part de la personne ki a ete akize Par, Jimmy Cherizier. Il saji byen de Asad Volcy. Nou pral gen pou n fè le pwen sou kesyon sila men jist avan n ap apiye sou sonèt dalarm nan pou n kapab mande moun Site Solèy en maksimòm de prekosyon. Avan mwen lanse SOS sila gen anpil enfòmasyon konsènan Site Solèy. Gen yon SOS mwen mande la pou moun anndan Site Solèy tankou Pwojè Douya, Ti Zile, Bwa Nèf, Ti Ayiti, kote ke Gabriel voye nouvèl bay Medsen San Fwontyè, li di yo fè yon ti ekate kò yo paske pral gen anpil kout bal k ap tire, donk li pa ta vle gen viktim. Depi yè, Gabriel kanpe nan tèritwa l, l ap tire kout bal sou dwàn CPS lan e Gabriel deklare fòk li pran dwàn nan. Toujou konsènan ti Gabriel nan Site Solèy. Dosye kay ti Gabriel, gen yon ti jenn gason ki rete anba. Misye pa fin twò alèz paske nou konnen bagay yo vrèman di nan zòn sila yo. Ebyen mezanmi ki sa ti jenn gason sa pral fè? Paske li gade anwo, li gade anba, ti trip ap vale gwo trip, pa gen lechwa. Li antre nan jaden yon moun, li pran de. Joumou. Men, malerezman pou li, moun sa te wè li. Ebyen, mèt Joumou sa ki te wè ti jenn gason sila a, li al kote Gabriyèl pou l di men tèl moun ki fè tèl bagay. Gabriyèl fè rele ti jenn gason an, dapre enfòmasyon ki rive jwenn nou, li pale avèk li, li blame l pou dire ke, Ekoute, èske w konnen bòy sia nou sitire vòlè? Non, nou pa sitire vòlè. E poukwa ou menm ou fè sa? Paske mwen te grangou paske bagay yo vreman red. Ebyen si w bezwen kob se la pou w vini. Fok ou vin nan baz. Vin jwenn nou. Ebyen Gabriel fè misye remet joumou an. Li bay misye yon bal. M pa konnen si ti jèn nan mouri. Si li ap viv avek bal sa. Men écoutez, comprenez bien. C'est comme si à Cité Soleil, dans d'autres ghettos de la capitale et certaines zones du pays, c'est la charia. Bah oui, c'est comme si euh, nèg yo impoze lwa yo, paske se jan yo vle yo fonksyone. Pa egzanpl, gen yon bandi mwen konnen, par le simple fait ke gen yon tifi, yon timoun tou zorat wi, li pa vle kouche avèl, li bat timoun nan anpil. Paran timoun nan oblije fè timoun nan kite zòn sa a pou l ale an deyò. Kounye a la a, lè bagay la vin ka chanje kan petèt apre dizan, kenzan, lè w sou granmoun ou sou baton ou pa bandi ankò, ou panse paran timoun sa a li menm ki gen yon rankè kont ou, ou panse l pral gade w nan je? An aprè 20 tan ou pap toujou zoukel? Ou menm ki te yon ti bandi pwèl pete kap komèt zak pasi pala, bagay la ta chavire la nan kan pèp la ou panse ke pèp la pral gadew nan je? Antouka mesye kontinye aplike lwa nou, kontinye enpoze lwa nou, pèp la to ou ta lap reziste e menm lè ta rete yon milyon ayisyen Gon lè kap rive balon ap chanje kan paske quand on attaque certaines fois ou kab pèdi balon an epi sa w tande a la a ekip la kapab transfòme tèt li an Real Madrid li opere sa w tande a la a Rodrygo pase w 2 gòl rapid vit ebyen gon lè kap rive se ap pou pèp la lap ye e m pap janm nan lòt kan ke kan pèp la konpròne byen ni sa k rayi m ni sa k renmen m M pwomèt nou ke m pap janm kite kan pèp la. E m ap toujou preche nou pou n pa komèt aksyon sa yo ankò paske gon lè k ap rive se pou pèp la l ap ye. Nèg la vòlè 2 jomou Gabriel ebyen se paske l te grangou. Poukisa ou pa peye mèt jomou an jomou an epi ou menase ti jèn sa pou di l ekoute si l fè sa ankò l ap mouri. Ba l yon ti mwayen pou l viv. Osi simple ke sa. Se sa m bezwen lakay nou an wi. An ou panse si se te Djed Wilme li t ap tire l? Paske jèn sa grangou l al vòlè de jòm ou. M pa voye jèn nan al vòlè. Men ekoute se paske bagay yo grav. Se pa zam li rale sou moun. Kontinye mesye. Kontinye. Chemen an long devan nou. Kontinye. Antouka m ap mande moun Site Solèy anpil prekosyon paske nou konnen mwa ki pral vini la a se mwa kote ke gen qui besoin pral besoin passer à l'offensive. Un maximum de précautions. Na pas pour faire le point tout à l'heure parce que nous presque presque un dossier complet concernant Cité-Soleil. Jimmy Cherizier et Assad Volsi, ça fait quelques mois. Euh, nous sommes en 2022. Jimmy Cherizier a fait cette déclaration pour dire Assad Volsi, Men w pa pwòp. Kout sa! E nap tou pwofite pou nou di Assad Volcy ke sa l bezwen fè a li pap kapab. E nap tou raple bon jan relasyon ke li te genyen ak fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout. Assad. Eske w ka di pou peyi a, ki relasyon ou te genyen ak Henri ki te solda Evens Ti Kouto Bwa Lyann nan Site Solèy, ki te kondane a pèpetite pou kidnaping ke ansyen prezidan Rene Preval ta pral fè gras? Eske se pa Henri sa kite bwa dwat ou. Eske se pa Henry ki tap mache fè kontak ak tout baz pou ou? Eske se pa ou ki fè touye Henry nan rue Nicolas paske w te ba li yon kòb e li te blow kòb la? Assad Volcy, ann manyen dosye kidnapping ou an. Kòm mwen wè w gen foli jounalis, ou sonje ou te responsab biwo kominikasyon palè nasyonal sou prezidan Rene Preval, bon zanmi w. Lè sa a, yo te rele w Ti Chou. Ou te gen twa machin nan bakòp ou. Mario Andresol te direktè jeneral Polis Nasyonal Dayiti alepòk. Lapolis te lanse yon alèt pou kidnaping nan Dèlma 83. Lè lapolis rive, moun ki te enplike nan kidnaping lan se te ou. Claudy Gassant, bon zanmi w ki te komisè gouvènman alepòk, kouri vini pwoteje w pou yo pa t arete w. Dosye sa pa janm eklèsi. Ka kidnaping sa Ekri yon atik sou li pito paske peyi a ta renmen konnen sak te pase. E map jis raple pou pèp ayisyen an se dosye sa ki te mete Claudy Gassant anfas Mario Andresol. Si. Ou ta bliye sa map di w yo la Asadvolcy, sonje gen yon patwon medya nan Petronvil la aktyèlman ki te yon direktè dopinyon e ki toujou direktè dopinyon. Dosye w la te fè gwo bri nan emisyon li an a dezè de laprèmidi. E patwon medya sa ki se direktè dopinyon an se bon zanmi Mario Andresol. Asad Volcy fè kòb ou jan ou ap fèl la tande pran pòz jounalis ou chak premye minis ki moute fè kòb ak gazèt Haïti se mare yo poko mare ou pou al eksplike kijan Diego Charles jounalis radio vision 2000 ki te redaktè an chèf gazèt Haïti te asasine nan masak ki te fèt nan Delma 32. Assad Volcy, zanmi nou, frè nou, mwen rele w konsa paske ou se youn nan moun ki vann plis zam ak bal Assad Volcy, èske w pa t vann baz krache dife 2 galil pnh ak on galil zo reken? Assad Volcy, èske w pa t vann mwen menm Babekyou 2 AR 15? Mwen site sa yo sèlman pou jounalis ki vle verifye sa m sot di la yo al chache konnen ki moun ki Sandra Polemon, madanm Assad Volcy. Li te kandida pou depite Kòniyon Granbwa. Lapolis te arete l pandan eleksyon an, li t ap bay ti jenn gason zam. Li te pase ant 3 ak 6 jou nan prizon. Jodi a, mwen chwazi denonse nou paske nou fè moun serye pè rantre nan politik. Moman an rive pou se moun ki serye, onèt, kredib ki fè politik nan peyi Dayiti. Moman an rive pou se jenn fanm, jenn gason ak dyaspora yo ki pran desten peyi a an men. Pou se pa vakabon tankou w, vakabon tankou Andre Michel, vakabon tankou Don Kato, vakabon tankou Youri Latòti, vakabon tankou Nenel Cassy, vakabon tankou Reginald Boulos ak tout vòlè phtk ki fè politik nan peyi a. Men pito se moun ki onèt. enkredib ki pran desten peyi sa an men. Ebyen ekoute se se maten ke Assad Volcy aple Parke Arayib pou kapab bay reyaksyon ni konsènan zam sa a R 15 sa a. Eske Jimmy Cherizier ap bay manti? Si l pa bay manti on pe konsidere Assad Volcy kòm kelken ki anlize l la nan on sòt de parad, on sòt de jimnastik. Men eske Assad Volcy li gen men pwòp? Sitou Assad Volcy se te moun ki te nan kan René Préval? On sè pa twò. Men poze tèt ou kesyon. On nèg ki te anba vant René Préval, eske l gen yon bon konpòteman? Eske li gen yon move konpòteman? Ojodwi Assad Volcy ki te kòmanse nan laprès, li retounen yon òm de près. Men. c'est peut-être le moment pour que Assad Volsi t'a capable euh, refaire image li et puis effacer tout ça qui te paraît comme véritable obstacle qui t'est capable de ternir image li en quelque sorte. On l'écoute. Monsieur, merci en pile. Se yon okazyon an or ke mwen genyen la a, paske se yon dosye ki merite klarifye. M fè l deja, men m panse ke se enpòtan pou m refè l, e m kwè l ap tou fèmen jodi a. W ap tande byen ke si n ap pran akizasyon yo youn apre lòt, men n ap raple n ap pale de yon chèf gang. Yon chèf gang k ap pale de yon sitwayen onèt, pwofesyonèl, jounalis k ap fè metye l. E dezyèmman tou, n ap pran nòt misye ap reyaji, misye sou yon atik ke Gazette ekri. Ki jan bagay la ye, medam e mesye? Nan peryòd nou sonje premye fwa mesye je nèf yo te kenbe gaz la anba a, ebyen ki sa ki pase? Mwen gen yon enfòmasyon Li di m ke mesye yo mande 60 milyon de goud, e m kwè sou plizyè medya pawòl sa te pale, pou yo kapab kite gaz la pase. Men kòm nan peryòd sa, chèf gang sa te gen yon foli revolisyonè, li pa nan vòlè, li pa nan gang, li pa nan touye moun, Lèm fè atik la poum di ke nèg yo mande 60 milyon goud selon enfòmasyon kem genyen ebyen bagay sa vin chavire tèt misye. Chavire tèt misye paske m kase veleyite li te genyen poul tounen yon lidè politik paske li kenbe kamyon gaz poul fè chantaj poul mande lajan. Men sak pi grav nan bagay la se ke mwen menm pat konnen ke si te gen 3 jounalis ki nan kabinè misye ki te gon kòb nan kòb la e m vin aprann yo te gen 10 milyon goud nan kòb la ke m fè yo pèdi epi nèg yo di ebyen y ap fè m peye sa ki sa yo fè e w ap wè jou sa se nan premye fwa misye ap li yon dokiman nèg yo ekri m pa di jounalis yo malfèktè a mikwo sa yo m ap gen pou m site non yo yon jou paske m rive konnen kiyès yo ye Yo ekri yon konferans pou misye, pou misye atake m. E, w ap wè sou kisa misye atake m? Misye atake m sou bagay kidnaping. E pa sèlman sou kidnaping non. E se yon lòt okazyon misye ban pou m tou rezoud bagay sa. Nou sonje dosye sa. Dosye kidnaping sa, se yon dosye nou sonje pandan m te nan palè, mwen kouche lakay mwen, ok, m voye pitit mwen lekòl, e chofè mennen pitit mwen lekòl, epi lè m ap tann chofè a vini m pa wè l. E se lè sa a m kwè te gen yon jounal ki rele Alerte Haiti ki te fèk ap vini, potko gen rezo sosyo, ebyen m wè machin mwen gen tan sou Facebook, Facebook potko tout alamòd sa a non, men li rive sou jwenn mwen, yo pran machin Assad nan kidnaping. M tèlman sezi, m tèlman choke, ebyen kisa m fè medam e mesye, m pa t gen lòt machin sou plas, Epi m te gen yon machin mwen te vin ranmase yon fatra pou mwen, m pran yon woulib ladan l. Lè m pran yon woulib ladan l, epi pandan m nan wout ou m ap fè kontak. M ap fè kontak, mwen rele yon nèg ki rele Frann Jòj nan Petyonvil ki te komisè ke m konnen trè byen. Epi lè m rive, epi m wè Frann Jòj ap vin sou mwen, m wè machin mwen la, epi m pral bay Frann Jòj lanmen. M wè Franjwa pase tou dwat li pa okipe m di oh sa bagay sa ye Ebyen ebyen sak pral pase kounya lè Claudy Gassant vin debake Claudy Gassant di bon si machin sa te nan kidnaping konnen m te ladann tou paske lavèy yo te arete chèf sekirite Mario Andresol ki rele Fared Expert nan Infraza Epi Claudy Gassant te aretel, te fèmenl nan penitensye nasyonal. Nou konnen Claudy Gassant avèk Mario Désol pa janm danse kole. Ebyen jou sa, mwen menm avèk Claudy Gassant ki te vrèman 2 bon zanmi, mwen t anndan penitensye nasyonal avèk Gassant paske bri tap kouri ke Mario Andresol ap fè mouvman pou al libere Faid Expert anndan. Medam e mesye, mwen kite lòt bò a Penitansye Nasyonal vè 7 è di swa, mwen ale nan Hot n Fresh, mwen chita la vè 8 è di swa, m kite lè sa m te rete an fas Hot n Fresh la, mwen kite Hot n Fresh a 11 è di swa, machin mwen pa janm fè yon pa kita, yon pa nago. Ebyen, lè Klodi Gasan ki konnen sa, paske Klodi te la tou, ebyen Klodi di, si se machin sa a nou di ki nan kidnaping nan, ebyen mwen te ladann tou. Epi Gasan di nap fè ankèt la on fwa. Epi Gasan pran jounalis nan ale nan Hot and Fresh. Poze mèt bus yon kesyon konnen machin sa eskel te la, ki lèl te la. Tout moun a l'unanimite di machin sa te gen yon pakèt lòt nèg ki konn vin bwè la di machin sa fè tout jounè a tout Asad la. Donk sete un plan e map tou dil la jounen jodi a la e esak fèm wè anpil fwa Gen anpil moun n ap bat bravo pou yo nan peyi a, men se vagabon yo ye. Pase lè Kodi Gasan fin fè sa, kòm Kodi Gasan se zanmi m, li di li menm li p ap mennen ankèt. Li voye dosye a bay dcpj. E kòm Rene Preval nan epòk son nèg ou konnen ki sinik, depi l tande pawòl sa yo misye koupe tout kontak avè m, ebyen dosye dcpj pandan prastikman yon mwa m pral dcpj m ale 2 fwa dosye ap mennen m pa gen oken kontak aprè paske Preval vle ke la verite fèt sou kesyon sa san entèferans ebyen èske ou konnen frè mwen aprè 1 mwa dankèt dcpj sòti yon rapò pou l di sete yon fos alèt e ki a jamè jou de kidnapin paske yo di machin sa kidnap yon timoun to e e kòman rele zòn sa la pa Tomasen non antouka nan zòn tèt dlo yo nan zòn sa yo le rapò de la dcpj è la li di sete yn fos alèt e lè yo kidnape frèm nan avantye e dènyèman mal nan dcpj ke m pat vle ale ebyen komisè k tap tandem nan li di a sa tèt ou mwen pè vin nan dcpj pou kesyon kidnaping èske ou konnen ke dosye kidnaping yo te mete sou do a se nou k te trete l isi a lè sa w te sou pouvwa, lè sa Mayoress w te chèf lapolis, enben nou te trete l an bòn e di fòm e nou pa t fè fòs kote ladan l. E depi lè sa a m fè dcpj konfyans paske m wè l pa t pran nan presyon. Men sa k te pi grav, se paske Mario Andresol te moute sou radyo Karayib li menm tou paske l te gen yon veleyite pou l te abat mwen. Pa bliye ke Ok e se a la swit ke nou pral fòme CNDDR pou te tante mete nèg yo nan reyensèsyon sosyal. Ebyen otomatikman nèg yo vin montre yo pa gen volonte pou yo mete bare zam, Preval di m dezòmè oken kontak epi misye bay lòd a Minustah pou atake. e se konsa bagay la pral fini. Men, m ap pwofite pou m di, dosye sa a, se yon dosye sa fè lontan depi moun bezwen betize avèk mwen, yo rale l. Men sa ki pi fè m mal, se ke mwen pral konprann pa la swit ke Mario Andresol te konn kou a. Mario Andresol te kòmanse jalou de mwen paske yon jou prezidan an, nan yon reyinyon nan CSPN, Prezidan map di sa te di Mario m pa konprann gon pakèt bagay m wè ou mwen paka depi 1 an map mande w yo la mwen paka fè yo epi e kòmsi depi nou fin mete ekip sa kanpe e ke nou wè yo rezoud vit vit sak pase il etè devni jalou de mwen se kòmsi Preval e tap double l avèm medam e mesye nou menm kap koute mwen menm Mwen jwe yon wòl ekstrèmman enpòtan sou ekip René Paul. E sa k fè lè nou te konn wè m avèk plizyè machin dèyè do m avèk sekirite a, nou te panse se chèlbè m ap fè. Pa chèlbè m t ap fè non. Yon minis, yon minis wi, te gen do avèk de polisye, mwen m te gen sis. E ou imajine nan ki kalite konba ke m te ye, Preval te deside fò m te gen sekirite nan peryòd la. E lè l te mande sekirite pou mwen, Mario pat vle bay sekirite pou mwen. M kwè w te nan kominikasyon. A men vwala. Mwen di w ke m te responsab kominikasyon nan palè. Tout sekirite sa yo nan peryòd la. Tande. Nou ban m bo. M te. Preval se yon nèg ki renmen pale. Ok. Preval se yon nèg ki renmen moun ap vin pale pou li. Nominalman, se sa m te genyen kòm fonksyon. Ralph fòk mwen fè yon entèvansyon men sa m t ap regle a e kout men m t ap bay peyi a o pi wo nivo a pèsonn pa t konnen l e m pa t bezwen eksplike l m pa t ap ka eksplike sa chak fwa mwen di misye toujou gen 6 nèg dèyè l men se pa vre paske m t ap ede peyi a paske m te di mesye sa yo e dabò il fo ke nou ba yo posiblite pou yo defann maladi si yo vle e mete zam atè reinsere tèt nan sosyete a oubyen si yo pa vle lè sa leta pran responsablite l e kòm de fèt se sak pase sak fè w wè Preval te di ebyen si w nèg pa vle mèt zam nan w ap mouri donk je n'ai rien à voir vèk sa men dezyèm bagay misye di men ou pa kite l pase maten an misye nan videyo sa misye di M vann li zam. Alo Asad? Wi. Papa ban m yon segond paske ou konnen nou menm nou pa la pou nou ap kloure moun. Donk m al fè yon rechèch la kote ke m wè yon atik ki pibliye jedi 31 jiyè 2008, se radyo Kiskeya ki te pibliye l e ki relate majorite nan sa w bay yo la, kestyon Claudy Gassant kòm komisè gouvènman. ki se zanmi w, ki te demanti kategorikman vèsyon lapolis selon li machin ou ki se yon fonksyonè nan Palè Nasyonal ta enplike nan yon kidnaping nan mèkredi swa sou yon timoun nan katye Bwa Mokèt, Petyonvil. Se antouka an rezime, mwen gentan li atik lan, jan m di l lan, ki relate prèske menm vèsyon ke w bay la. Dakò? Ann ale. Mèsi, mèsi anpil. Sa se listwa paske ba yo la. Donk, nan sa misye te di ankò, misye di ke m konn vann ni zam. E se sou baz sa a ke yon pakèt nèg phtk, depi m ap fè yon live le maten, depi m ap fè emisyon le randevou, yo la nan wèl mwen. Paske yo fè m peye konba ke m te mennen kont Michel Martelly avèk Jovenel Moïse. Ebyen misye di m konn vann ni zam. Men mezanmi, depi kilè bandi konn di kote yo achte zam kòmsi nou kwè vitelòm pral di kote yo achte zam izo ap di kote yo achte zam e mwen menm fòm di w lè misye fin di sa men nòmalman mwen menm ta atann dcpj ap rele m men m konnen l pap rele m tou paske m konnen se charabya charabya paske je n'ai aucun rapport avec le monsieur alo. M pa gen oken rapò a mesye a, m pa konn mesye a. Misye vekse e m e se Bondye k sove m, m te ka mouri. M te ka mouri paske 3 jounalis sa yo ki nan kabinè misye ke m fè pèdi 10 milyon goud nan 60 milyon goud yo te ka fè tiye mwen. Yo te ka fè tiye m paske m bay yon nouvèl, yon nouvèl wi, se kòm si Guerrier bay yon nouvèl maten an, Ferdinand bay yon nouvèl maten an, li merite mouri pou sa. Misye fè yon konfe, e bon, se yon konferans misye fè pou mwen menm menm wi. Nèg yo ekri dokiman an ba li. E nèg sa yo, apre misye fin fè deklarasyon an, lè yo wè pifò medya pa okipe misye, nèg yo moute nèg yo moute sou do m yon jou yon jou swa, se galope yo galope sou mwen, galope! Galope galope, yo menm konfime ke tout sa misye di yo se verite. Se pa de vagabon a mikro gen la non frè. Mesye Valcy, ki nèg sa yo? Paske jodi a la, si genyen de dosye konsa ki kote yo enplike w ladan yo e non w site, donk si gen de moun ki dèyè yo, ou pa kab fè rabè pou yo, fòk larepiblik konnen yo tou. Paske pa bliye e kominikasyon kap fèt, si sak repete yo moun ki di yo a yo fon pakèt bri alò ke gen de lòt bagay e ou menm wap fè rabè donk fò fò fò fò gen bagay ou ka di lè w pale de vagabon sa yo de moun sa yo de nèg sa yo de nèg a mikro sa yo fò w klè. Banm di w e mwen gon dènye detay ki enpòtan pou mwen poum fin konpile je vous le garanti map dil map dil paske se bagay sa ke nèg ap itilize pou pale kòman wap pale de asad vòs wap pale de zam ki rapò m gen avèk zam je ne ke je ne pou arm ke mon vèb ma plim se lekòl Jean Dominique mwen soti tout konba m se konba politik non vyolan Moun kapab di m gen yon vèb ensizif, m son nèg ki radikal, men ki rapò pou n al mete m nan afè zam? Sa m gen pou wè avèk zam, medam e mesye? An kòmsi Assad Volcy ap konn vann mwen zam? Misye al tèlman pi lwen, e sa fè mesye ankò wi, nèg yo di, misye di, yo t arete madanm mwen tou pou zam e ke madanm mwen te fè 2 jou nan komisarya Medam e mesye, madanm mwen ap sot nan yon manifestasyon kont eleksyon, nan yon pikòp avèk yon pakèt militan, y arete madanm mwen avèk yon mayo pitit Desalin sou li. Se jou sa a m sonje ke dcpj te sènen m anndan kokonat otèl la. Lè ke mwen menm mwen te sou moto devan, madanm mwen dèyè nan yon pikòp avèk militan yo, ebyen polisye yo m te gen yon chofè nou double yo epi yo pran madanm mwen y arete l li fè yon jou nan prizon pandan l anndan prizon an madanm mwen se yon moun ki se yon feru de kesyon film ak teknoloji madanm mwen fè yon foto l anndan prizon avèk mayo a sou li li denonse arestasyon l Pierre Esperance fè jounen nan komisarya a jiskaske yo lage madanm mwen san okenn m ta ka di bagay kounya misye di yo te arete madanm mwen pou zam madanm mwen wi. Madanm wi vagabon an oze wi mete madanm mwen kòm moun ki ap vann zam ebyen mwen mwen la kim konn kòmsi yon trafikan zam rive ozetazini li tounen anndan imigrasyon amerikèn on a on ne refoule pas un trafikan zam ou un trafikan dwòg lè w pran yon trafikan dwòg kotew pran w lè yap aretew Yon trafikan zam y ap arete w e y ap kenbe w paske li fè pati de krim transnasyonal. Etazini ap vin pran w la si l vle paske se yon krim transnasyonal ni pou zam ni pou dwòg. Donk medam e mesye sispann ak pawòl sa a, je suis un non violent, m pa janm patisipe nan sa k pa sa an Ayiti. Jomèki konn an defi de le prouve ni nan kòripsyon Ni nan kesyon m ta ka di zak vyolans lan nan peyi a. Bandi yo pale pa vre. Tanzantan bandi yo ka pale. Nou wè gen nèg ki pale a mòvann. Gen nèg ki pale a tete. Gen yon piti la a m kwè k rele Jovani Michèl. Tanzantan nèg yo pale avè l. E ban m di nou yon bagay. Nou panse mesye si bandi yo te gen dosye pou RL yo pa t ap gentan lage l deja? M vle nou konn sa byen. Èske nou panse ke. Si bandi yo ta gen dosye pou RL paske menm lè yon nèg zanmi w depi nèg la gen yon seri de bagay li foure bouch ladann si w ka fè l pe bouch li fè l pe bouch li e sa nou konprann nan ou wè gon pakèt nèg la k ap pale mal de bandi ou wè gen bandi ki reponn ki akize yo an retou bon menm yon jimnastik nèg pa ka fè de RL non mesye kòmsi menm yon fos akizasyon kòmsi gon seri de moun lè w gade l ou di kèt si m bay manti de misye anpil moun pral pran m pou blofè